Lontan, lè yon bandi wè yon polisye, li te konn pran raje pou li. Sa vle di, li te konn kouri. Men kounye a, lè yon polisye wè yon bandi, se polisye a k kouri. Paske, polisye a pa an sekirite. Yo bay m ta di non, men m oblije di l, paske se sa li ye. Lè w yon kote, si w wè yon bandi oubyen yon chèf gang, Yon kidnapper ou wè Yon polisye gade sou ka kouri al bò kidnapè a pito se tris wi men m oblije dil paske ou plis an sekirite bò kote kidnapè w la bò kote bandi a ke bò kote pa polisye a paske si gen 10 polisye yon kote gen 8 ladan yo Humm o Bondye men m oblije di l gen yout ladan yo k pa dwat malerezman men fò m di nou Izo fon deklarasyon la a m ap poze tèt mwen kesyon sa a èske gen polisye toujou an Ayiti èske gen dirijan toujou an Ayiti lè yo tan bon si genyen èske yo pa tande Deklarasyon Izo a, Si yo tande l, lè yo tande deklarasyon Izo a, ki sa yo di tèt yo? Èske yo toujou konsidere tèt yo kòm chèf? Èske yo toujou konsidere tèt yo kòm polisye? Oubyen yo chozifye tèt yo? Paske mwen menm ki pa polisye, sa fè m mal anpil pou m wè se konsa yon chèf gang ap pale de polisye. Bagay yo tris wi. Humm ou pa ta renmen konnen ki deklarasyon Izo fè a? Ou pral konnen wi. Humm ou pral konnen. Ou met rete la wi. Ou pral konnen. M pral eksplike w ki deklarasyon misye fè a. Yon lòt kote fò m di nou genyen. Sèt moun ki tonbe. Tèt chaje mezanmi. Sèt moun sa yo tonbe anba bal nan peyi Dayiti mezanmi. Hum! Kounye a ou poze tèt ou yon kesyon. Vwazen ki bò kote w la, èske w ap kite l mouri san ou pa rekonsilye avè l? Lè m di sa, sa m vle di? Paske jodi a se Ti Pyè k mouri, demen l ap Ti Jak. Aprè demen, l ap yon lòt. Finalman, peyi a p ap ret on grenn moun si sa pa chanje. E sa lwen pou l chanje lè nou wè nèg yo se bandi ebyen ki gen otorite nan peyi Dayiti. Nou va vini avèk tout detay sou kòman 7 moun sa yo arive. pèdi lavi yo nan peyi dayiti mezanmi humm tèt chaje wi bonjour si se nan maten men bonsoir si se nan aprè midi wap tande nou men sa depan de rejyon an sil maten pou ou nan moman an ebyen bonjour sil aprè midi pou ou tou pa gen problèm bonsoir mèsi avèw ki abone deja Ou menm ki potko fè sa, fè sa kounya a, abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi pou abòne avèk nou tou, paske lè w fè sa, ou ogmante, ou pèmèt nou ogmante kominote nou an, pa bliye envite yon fanmi zanmi abòne avèk paj nou an, ebyen enplike w, rapid nap rantre nan sijè prensipal nou. Ebyen jistavan nou vini avèk deklarasyon Izo 5 segond ki lonje kò l nan Vilaj de Dye, ebyen kite nou pale w non de 7 moun sa yo ki pèdi lavi yo jounen jodi a ankò. Fò m di nou gen yon machin ki se yon pikòp ki debake nan Kanaran. Kanaran se yon zòn ki twouve l nan komin Kwadèboukè. Men li bò Bon Repo. E mou ou menm ki konn frekante wout Wout Nèf la, ebyen, se tou prè a. Men fò m di nou, machin sa a parèt, ebyen, sou li chaje nèg ki abiye an nwa. Ebyen, nèg sa yo k abiye an nwa, ebyen, yo deja pran dèy pou zak sa a ke yo komèt la. Ebyen, lè nèg sa yo parèt, Sou pikòp la, anpil moun panike e poze tèt yo kesyon, Èske se ajanten? Èske se polisye? Men fò m di w ke jis nan moman n ap pale a la, pèsòn pa an mezi pou di, Wi, se ajanten. Non, se pa ajanten. Wi, se polisye. Non, se pa polisye. Paske yo pa rive idantifye pèsòn ladan yo. Men, machin nan parèt, te gen anpil panik. Ebyen, kisa nèg yo fè? Yo rale zam epi yo jwe gita. Epi sa w tande a, sa pote ale lavi 5 moun. Ebyen, pou kounya la a, moun sa yo, y ap glase nan mòg. Mezanmi, tèt chaje wi. Maten an, moun yo te leve, yo pa t santi anyen ap fè yo mal. Menm jan an tou, hum, vwazen bò kote w la gendwa pa santi anyen k ap fè l mal. Men, talè, pa etone non si w tande yon rèl lakay li epi l mouri. Paske, se pa maladi sèlman ki ka koz yon moun mouri, sitou an Ayiti, nan dènye moman sa yo, ebyen fò m di nou zam touye plis moun ke maladi. Lontan moun yo te pè maladi, men kounya a, pa bzwen pè maladi non. Plis pè gang. Plis pè zòn wouj yo. Ki zòn ki zòn wouj? Ou konnen yo pase m. Egzanp, Ann pran Matisan, ann pran Kwadèboukè, ann pran Dèlma 6, ann pran Belè, humm, ann pran. Kwadèboukè, m te di l deja, ebyen ann pran Kwadèboukè si m potko di l. Ebyen zòn sa yo, se zòn wouj, sa vle di ou pa ka travèse yo konsa. Ebyen, 5 moun mouri Kanaran, men fò m di nou yon lòt kote, gen Dèlma 5. Nan Dèlma 5, genyen 2 sitwayen. Ki arive bwè dlo bouch yo. Kijan yo fè mouri? Ebyen se lapolis kap fè travay li. Lapolis kap vide moun atè. E tèt chaje wi mezanmi. Lè lapolis ap frape, ebyen kite l frape. Mwen m toujou kontan lè lapolis se yon kidnapè, se yon bandi ke lapolis voye nan peyi san chapo. Men m pa ta swete se inosan. Men antouka, depi se lapolis ki vide yo atè, kèlke pa, Te genyen yon bagay ki louch. Kisa l ye? Nou pa rive jwenn mezi oubyen jwenn enfòmasyon pou n eksplike w. Men, n a rive eksplike w li nan yon lòt emisyon. Medam, mesye, an nou rantre dirèkteman nan Vilaj de Dye nan baz 5 segond. Men fò m di nou, gen yon rimè k ap kouri depi avanyè ki fè kwè ke yo arete Tamara Auguste. Kiyès ki Tamara Auguste? Tamara Auguste se yon demwazèl ki sou rezo yo ki toujou ap defann baz 5 segond, ebyen pli presizeman Izo ki se tèt de pon baz sila. Men fò m di nou, avan yè nan inogirasyon baz 5 segond t ap fè pou pisin yo a, ebyen te genyen de twa demwazèl ki te vin yaya kò yo. Ebyen videyo a te viral sou lè rezo sosyo, notamman m panse ou menm ou te wè l. Ok ebyen anpil moun ta pral fè kwè ke yo arete demwazèl sila ebyen izo di non se pa vre yo pa arete demwazèl sila el voye yon gwo pinga bay lapolis li di dan pouri se sou bannann mi fòs li ye ebyen izo di konsa si yo gen mwayen yo ta touche demwazèl la map pale de Tamara Augustin Tamara Augustin, ebyen si yon branch cheve nan tèt li ta rache, Izo di lap mache fizye madam tout polisye an Ayiti. Li di li menm li pa gen pwoblèm sa a, si yon annik manyen yon branch cheve nan tèt demwazèl la, Tamara Augustin, ebyen pa gen polisye kap rete avèk madanm an Ayiti. Se tris wi mezanmi pou yon chèf gang fè yon deklarasyon konsa epi pèsonn pa poze l kesyon. Bon nou sonje konbyen polisye k te tonbe andedan Vilaj de Dye ebyen kounye a la pou w wè chèf gang la fè yon deklarasyon sila sa vle di polisye yo pa vle di anyen pou bandi yo an Ayiti. Sa vle di. Li voye yon gwo pinga, li di polisye yo, Tamara Augustin se yon pa touche ke li ye. Pa pwoche. Depi nou manyen l, n ap brile. Kounye a kisa polisye yo ap fè? Èske polisye yo si yo jwenn Tamara, y ap kite l oubyen y ap arete l? Hein, c'est la grande question. Èske y ap pran nan presyon ke Izo ap bay la? M di presyon kanmenm men m konnen sa pa anyen pou Izo fè, touye madan polisye yo paske. Li abitye touye polisye e li abitye touye plizyè ok li abitye touye plizyè donk li pa gen pwoblèm pou l touye madan polisye èske polisye yo ap gade sa konsa èske minis jistis la ap gade sa konsa piske yo konnen ki kote pou y al pran izo èske sa k demwazèl la pou yo gen pwoblèm sèlman ebyen demwazèl la ta al fete avèk izo men kòm nou konnen ki kote izo baze gade si n ka fon kout pye rive pran izo vin jwenn aprè deklarasyon sa l fè la a La polis pase wè misye pou mwen silvouplè map tann pou m jwenn enfòmasyon ke nou pase wè misye e nou salye misye nou chita nou bay blag avèl epi sa w tande a nou voye l kote li swete ale aprè deklarasyon sa la polis map tann rezilta male nan kwaze pou yon lòt emisyon.